Medam e mesye, zanmi, fanatik TV lakay Ayiti mwen kòm yo, gwo bonjou ak bonswa pou nou tout, jodi an se madi 9. Me 2023 nou kontan avèk ou jodi an la pou nou pote videyo sa pou ou avan tou nap di mèsi ak tout moun tout zanmi tout konpatriyòt tout sila yo kap sipòte chanèl sa tvlakayhaiti.com ebyen nap di w se ak menm plezi a nou rejwenn ou aprè midi a la pou nou pote videyo sa pou ou yè la deblozay eklate nan petyonvil. Kanapevè, moun yo leve kanpe, enben Ariel Henry ak Frantz Elbé ki fè konplo pou nèg yo transfere anben komisè kanapevè a medam e mesye enben sa w tande a la aprè bwa kale sa nou sonje moun kanapevè te bay bandi ti makak yo enben pou yo wè Ariel avèk Frantz Elbé ap fè konplo pou retire komisè sa medam e mesye enben. Yo leve kanpe, deblozay pete, yo bloke komisarya a medam e mesye, pa gen bagay konsa moun yo di yo pap pèdi anben komisè sa a paske towo sa a se lik pou kenbe zòn kanapevè a, paske si se pat li menm jounen jodi a la a anben ti makak tap ankò, ti makak gen dwa te mouri men nèg li yo tap ankò la, anben nou sonje bwa kale sa a anviwon 14 nèg tonbe. 14 nèg boukannen, 14 nèg griye, 14 nèg fè babekyou medam e mesye. Humm! Nèg boule sou konn se vyann y ap boukannen. Enben jodi a la a, nou wè kanapevè, aprè bwa kale sa yo fin bay nèg ti makak yo, pou Ariel vle pou l retire. Enben towo sa a anlè a, moun yo di yo pa dakò. Moun yo leve kanpe, deblozay pete, eskonbrit pete, batay pete, fanatik Ariel yo pran kalòt, nèg k ap mache ak Ariel yo, nèg yo pase move moman, pèp la di yo pa dakò sa, yo p ap pèdi. Enben gwo gason sa a nan kanapevè pa gen bagay konsa. E sa w tande a la a, Ariel oblije tounen sou desizyon l. Paske depi pèp la pale, li fini. Depi pèp la di non se non. Depi pèp la di wi se wi. E sa k fè mouvman Bwa Kale sa a, lè anpil moun panse l fini, se kounye a bandi ap pran Bwa Kale. Se kounye a bandi! Enben medam e mesye fok nou di w nan petyonvil popilasyon an dejenere popilasyon an dechennen yo boule kinpot 14 neg 14 neg moun petyonvil boule 14 neg kek neg ki te nan baz ti makak ki te gentan chape poul yo kap chèche wè koman pou yo antre anba vant vitelom Anben popilasyon an mete men sou yon pakèt, gen nèg pou Vitelòm, gen nèg pou Izo, gen nèg ansyen nèg Ti Makak yo, pase gen kèk nèg Ti Makak ki pat boule, pase nèg yo t anpil. Anben medam se mesye moun Petyonvil fon lavaj. Moun Kanapevè ap frape rèd rèd rèd mèt la. Anben nan moman nap pale la, Ariel Henry misye panike paske l paka transfere. Enben komisè, pèp la di yo pa dakò, nou pral envite w gen tout detay nan videyo a. Nou pral envite w tande divès deklarasyon chòk ke moun yo fè si tout fwa Ariel a Frantz Elbe ta fè konplo pou retire gason vanyan sa nan kanapevè Ayiti l ap konn yon move moman paske pèp la di fwa sa a yo pran desten yo an men. Izo nan moman n ap pale la a. Se vèvenn izo ap bwè, menm si yo lap ouvè kòl sou tiktok, men daypè sou izo vire tounen, paske misye gon dyare pa fini, lèl pa pi panse lapolis ap pull up sou izo paske gen divès cha blende k antre nan moman nap pale la, anpil cha blende antre. yon pil cha blende antre nan peyi a, anviwon 3 ou 4, anben medam e mesye pou lapolis gen bagay nan men yo pou yo kontinye penetre kote yo pat ka penetre pou yo al pran bandi yo, menm si anndan vilaj gen anpil pyèj nèg yo tann, men sa pap anpeche lapolis li menm enben yo yo yo envante de twa strateji pou yo pete dèkay Izo paske misye bay anpil pwoblèm nan peyi a. Misye fè lapolis anpil mal, misye touye polisye, l rache polisye, l boule polisye, enben fwa sa pèp la di depi lapolis pran Izo, remèt yo Izo, remèt pèp Kanapevè a Izo, se pèp la ki dwe jije Izo, se pèp la k dwe bay Izo santans li, se pèp la ki dwe bay Izo sa l merite a, se pèp la ki dwe. Anben voye izo nan peyi san chapo la polis pa gen dwa sa se pèp la pou yo remèt izo se sa popilasyon an bezwen medam e mesye nou pral envite w gen detay nou pral envite w tande nou pral envite w enfòme pa bliye abòne like pataje kòmante nap tounen. Bon jimmy a pa gentan jwenn salomon an menm panse ke pèp la ki a jodia la nou tap swiv yè yè 8 me 2023 a. Popilasyon an ki yo menm mete Ariel Ariel Henry ajenou, ki mete Frantz Elbè ajenou, e pa rapò avèk desizyon ke yo te deja pran pou te pou yo te transfere enspektè divizyonèl la, eben deja di li chèf gad izo la ta pral kontan la, e bndye ta pral kontan Paske petèt yo ta pral mete yon moun ki petèt pa gen menm karaktè, menm nivo de karaktè avèk komisè divizyon, enspektè divizyonèl lan. Men nou wè la a, popilasyon an medam mesye, pou youn nan ra fwa, youn nan ra fwa di min wè, tèt kanpe, yo fè echèk ak desizyon yon premye minis pran, yon desizyon direktè jeneral lapolis pran, pèp la kanpe yo fè echèk, E, menm si yo pa t gen ni de ni twa pou yo te fè, yo oblije soumèt a desizyon pèp la. Pèp la ki kanpe la a, enben yo fè konnen se yo menm ki di, se yo menm ki gen souverènte a, enben yo kanpe, yo fè echèk avèk jisteman desizyon sa a ki te pran. Men se menm gwoup de moun sa a n ap gade la a, medam, mesye, e te genyen non sèlman e mouvman ki te fèt nan Pòtoprens, nan Pòtoprens la a, gen kawo, e barikad ki te erije, enben kawo kit sa boule. Kèlke pa, de popilasyon an di li, arive 4 nouvo cha blinde yo, popilasyon an la yo prepare la, yo ap chofe la di li, posiblite pou yo ta kontinye akonpanye lapolis pou ta anvayi, bon pa pa di ki zòn yo yap, tout moun konn ki zòn, sa ki de bagay nou oblije poko konsyon pou nou pa di yo, paske pou bandi yo pa konnen estrateji pou yo pa gentan sove. Ebyen popilasyon la. Yo t ap mande, yo t ap chante, yo t ap voye dè mesaj piman bouk kont chèf gang Izo, yo t ap voye dè mesaj piman bouk kont Ariel Henry, kont Frantz Elbé. Donk sa vle di li posib la nan lè pwochèn zè popilasyon pou akonpanye lapolis avèk nouvo cha blende sa yo la. Nou pral kontinye ratibwaze rès zanguye bandi k ap kidnape moun anndan tout peyi a. Donk, m panse ke si n ap gade popilasyon an, yo deside la a mèt a mete, anyen pa ka kenbe yo. Menm moun Kanave vè a di wi, li pa enposib pou moun sa yo kontinye mache ak lapolis, eben, pou sa k rele Vilaj de Dye a, pou ke yo ta ratibwaze sa, paske popilasyon an deside la a, yo sou brezeng yo, e jenn fanm, jenn gason pran lari, menm si granmoun, Tout kategori daj e Tout kategori daj e Men yo pran lari pou kapab jisteman manifeste solidarite yo avèk lapolis. Donk, maryaj ki fèt ant lapolis ak popilasyon an, de plis an plis, lyen yo vin sere. Aryèl Anri pa ka separe sa. Aryèl Anri pa ka wonp e popilasyon avèk lapolis yo. M panse ke kanmenm, gen anpil espwa onivo de la Repiblik. Jan bagay la prale la a, li posib. Menm moun sa w t ap gade ki anvayi Kanapevè la, men ki anvayi prèske tout vil kapital la, e se paske se yon mare imèn ki te genyen, san se pa t yon manifestasyon ki te prepare, ki te pwograme pou te fèt. Popilasyon an pran lari, yo fè echèk avèk plan Ariel li menm li te genyen parapò pou te revoke jisteman enspektè divizyoner la, e ki li menm te okazyone plis pase 14 bandi te ale pase anba dife, e se mouvman sa a. ki vin epapiye sou tout peyi a la a, sou tout 10 depateman peyi a la a, enben ki bay, ki vin bay dyaspora a espwa, ki vin bay chak grenn Ayisyen espwa, e jounen jodi a la di ni, tout moun di yo pa vle gen entèvansyon, yo pa vle gen blan vin la a, sa k gen an la yo vin espire yo ka rezoud li, yo vin pran fòs yo ka rezoud li, e aktyèlman la a, Nan sa se pase chak vin dyaspora bon pè kouman sa pa diyes la kòman yo kapab vin envesti bò lakay yo tèl zòn tèl pwog tèl tèl pwojè yo kapab genyen lòske pnm li pa site lòske tout mande yo mouri pou ke ebyen yo kapab jis ranpli kreye biznis vin fè travay nan peyi yo sa ki m sa ki m panse peyi a li menm li bezwen. Vwala. Medam, mesye, tande byen. La, mwen espere ke nou konprann byen. Lè w wè nou menm ki nan medya, lè w wè n ap di ke Ariel la mechan, lè n ap di Frantz Elbe mechan, lè n ap di ke nou menm, tout tan n ap di l, endividi sa yo nou pa rekonèt yo e nou pa fè yo konfyans. Èske w konprann jodi a la, rèn bandi sa yo fini? Rèn bandi sa yo fini medam mesye yon komisè jisteman yon enspektè ki ap bay anfen rezilta maten midi swa kidnaping ap fèt moun ap mouri moun twomatize moun pa gen kote pou met kò yo jodia la nou anfen jwenn kèk grenn komisè kèk jwenn kèk bon grenn polisye ki ap travay olye ke Ariel ta di a yo repwoche m yon pakèt bagay banm banm omwen bay sipò. Ebyen se li menm kap bay Frantz Elbe presyon, se menm li menm sa kap bay Frantz Elbe panik pou retire enspektè sa medam mesye jodi a la vwasi le pèp, pèp la konprann sa bravo a popilasyon an epi lè nou menm lè nap di ke jisteman Ariel si Ariel sa pafwa moun yo gen ap panse se paske nou. Kote gen moun kanape vè ebyen yo frape vè yo atè nou konnen se moun kanape vè ki te jisteman ki te bay lanse a an mòd distraksyon ebyen popilasyon an kanpe yo di pa gen sa pyès popilasyon pòtoprensèz lan ki kanpe la a ki te bloke tout kapital la a pa vwa yon gwo mouvman ebyen yo tap efektye kounye kapital la te bloke e menm jan an moun pòtoprens la yo jwenn yon enspektè ki li menm prèske nan prèske nan dimansyon miskaden aprè aksyon sa yo te komèt kote ke plis pase 14 bandi te boule. Eske wap pale an panik? Onivo di opoze chanjman nan responsab sou komisarya an parle Jean Wilnick men manb popilasyon Kanapevè a yo di yo kont transfè responsab sou komisarya zòn nan an lokirans ebyen enspektè Jean Wilnick li te dwe ranplase pa enspektè Panes Toussaint selon yon sous polisyè ke nou te kapab fè konfyans, yo manifeste dezakò yo kont volonte Direktè Jeneral AI, an palan de Frantz Elbé, enben nou te wè kawotyou t ap boule, plizyè dilè moun gen tan pran lari, yon inisyativ ki te gen tan paralize sikilasyon nan zòn nan ki te pwovoke anbouteyaj nan lòt zòn, pa egzanp nan Boudon, kote te gen anpil blokis. Men anpil moun te pran lari pou yo te pote solidarite yo soutyen yo avèk enspektè Jean Wilnik enben kote yo te fin jwenn teren nan popilasyon pran lari menm kote yal chache enspektè a yo remetel nan komisarya men pou anpil moun kap mande kiyès ki Jean Wilnik enben se mesye sa ki te kòmanse oubyen inisye mouvman bwa kale a nan kanapevè ki te gentan pran kontwòl DPC, enben nou kapab di enspektè Jean Willy Can bò kote pa l ki te kaptire, arete, anvi 14 bandi pou ti makak ap pike lòm, enben popilasyon an te pase an kolè, sajman ap meche yo nan komisarya Kanapevè a, enben nou kapab di. Frantz Elbe fase, Ariel fase, Milik Jiska fase, enben yo wè youn nan fason pou yo kapab pran kontwòl Tijo ak Kanapevè, se ta transfere, enben n ka ap di enspektè Jean Wilnick, enben popilasyon an di pou bon travay, pou bon sèvis enspektè a ap bay nan zòn nan, yo pap kite zòn nan livre bay bandi. Si enspektè a ale li pap bon pou yo, enben jwenn nou gen yon ekstrè videyo kote nan pral gade popilasyon bò kote pa yo, enben kote ta pral chache komisè Jean Wilnick e nou wè kòman yo tap kouri dèyè lòt komisè a. Metodò sa nou aprann, yo di lòt komisè Leonel se yon nèg ki kòm se yon nèg ki afekte nan Dèlma 2. Men gen moun ki ta di, yo vin pran on nèg ki konn fo konprann, sa ki rele batay zanmi gang, epi pandan yo mete kanapevè la, on bon jou maten ou t ap sezi wè, epi ou tande bandi anvayi kanapevè, yo met kanapevè an otaj, e moun Tijo, moun kanapevè, se lesyèl pa do yo te pral moute, ebyen nou wè popilasyon an bò kote pa yo, yo di sa p ap pase, Ba yo enspektè pa yo, an pale de Jean Wilnick ki retounen menm konsa nan pòs li, l ap pèmèt moun yo viv, gade yon ekstrè videyo kote popilasyon bò kote pa yo ki te vrèman kontan parapò avèk retou nou kapab pale Jean Wilnick nan komisarya Kadavrevèt yo. Vwala medam mesye ebyen ban nou envito gade ekstrè sa e jan nou dil bravo yn fwa de pli a popilasyon pèp ayisyen nou menm ki soti nan zòn kanapevè epi nou panse ke lòt zòn yo dwe fè menm bagay la lè nou gen yon komisè kap travay lè nou gen yon bon lè nou gen kèk bon grenn polisye ki ap travay se kanpe solidè avèk yo menm jan ke nou menm ki nan dyaspora nou solidè avèk nou mesye dam bravo bravo bravo epi la anfen Medam mesye anfen mwen wè pèp la nou wè pèp la ebyen ki te zonbifye an pèp sa ki tap dòmi an pèp sa ki tap pran plezil lan ebyen pèp sa kòmanse reveyel tout bon epi nan sans sa sa fè nou plezi medam mesye sa fè nou plezi ebyen san pli tade ban nou evite w gade t seksè sa medam mesye E enspektè polis la ki ap bay travay, ki ap bay bwa kale ak gang yo. Jodi a, m salye laprès televize, ekri e an liy. Jounen jodi a, n ap di popilasyon ayisyèn nan, vrèman masak ki te fèt la, Masak lan te fèt Site Gabriyèl, Debisi, Site Lisyen. Kote m ap pale la, mwen genyen prèske 18 kay ki boule, prèske 30 machin, moto ki boule Debisi, antre Site Gabriyèl, Kano, Debòs. Nou gen plizyè moun ki mouri. Nou genyen moun Kanòt mouri. Nou gen moun ki pran bal nan ponyèt. Jounen jodi a, nou gon chofè moto ki pran yon bal. Jounen jodi a, men nou gen yon jèn gason, jodi a, yo arete k te pran bal Tijo, jounen jodi a y anchennen l. Men jodi a, Lega Sandal yo, se yon kontra Andre Michel siyen, Majori Michel siyen, Rica siyen avèk kominote entènasyonal la. Men jounen jodi a, ti bis sa k ap pote ranson. Yo ale, gen yon voz kap sikile sou rezo yo, kote ke se nèg ti makak yo yo ye. Oh leta peyim, leta peyim. Jodi a, loske ou ta bay ko reskonsab komisarya grad, jodi a kisa nou fè? Jodi a nou transfere, men jodi a mwen di klè, pèp la pa te selebre, se nya kale nimewo 2. Nan monnen tout bandi a vès yo, pèp ayisyen kanpe mobilize e kèlkanswa ke yon branch cheve rache nan kanapevè, nou pa gen 2 moun, se fo selbe avèk Ariel Henry vole ak kidnape nan peyi a. Mèsi laprès.